Jou fèy la tonbe nan dlo a se pa jou al koule manman pitit mare vant sa nou pat vle a li pral rive kanmenm se nan deklarasyon sa Jean Robert Dorcénat Youn nan manm CNDDR la maten an la ki tap entèvni sou antèn Radyo Karayib lanse nouvèl la, li pale ak Babekyou tout chèf gang Iska ou ankò Ti Lapli poukwa lanmò san jou ekip 400 mawozo a menm jan ak tout lòt nèg kap teworize popilasyon an li mande yo pote zam nan vini sinon Pi ta pral pi tris. Bonjou bonswa tout moun ou sou sofia TV 83 nou se rezo enfòmasyon an men nouvèl la an detay. Dorlean jwenn arestasyon l jounen jodia la nan komin gran gwav kite m di n arestasyon sa fèt nan zòn dano. Azèk la deside mennen l nan komisarya gwan gwav la misye di li soti Nan sous mat la, popilasyon an di yo sispekte misye depi kèk jou nan zòn nan e aksyon l yo pa klè ditou. Epi genyen yon sòlda Izo ki pran bwa kale nan dezam nan zòn Vèrèt, yo di misye ki fè pati baz la li t al retwouve ekip Gran Grif la pou kwèlye la k ap frape trè di nan zòn nan Savyen. Men pou lenstan popilasyon an ap dòmi yo pase bwa kale nan je sitwayen. Anpil detay nan enfòmasyon yo, genyen moun kafou fèy ki kanpe kont Ariel, yo kanpe kont ti je, yo kanpe kont bandi krisla, yo mande popilasyon an ann kontinye mete men ansanm, kontinye achte manchèt pou kapab bay tèt yo jistis, leta pap regle anyen e se yo menm ki pou veye kò yo. Depi kote nap pale a la chèf gang Izo fenk nan kouri vilaj de Dye kote chèf lapolis la Frantz Elbe bay lapolis lòd pou mache pran nèg yo mete tout bandi anba kòd e Izo pou le moman gen defi parèt tèt li e jann kap konstate a nan zòn Matisan, vilaj de Dye, zòn sa yo blanch. Tout bandi nan mawon. Gen moun ki fè konnen sa genyen pratikman yon semèn depi pa gen kidnaping nan Pòtoprens e se operasyon Bwa Kale a ki ap kontinye bay rezilta, pèp la pap chome e yo deside kèlkeswa jan sa ye y ap frape trè fò, pa gen oken nèg ki pral kanpe, pa gen oken nèg k ap ka bare yo lawout, trè byento operasyon Bwa Kale a pral pase nan tout peyi a. Enfòmasyon, Sofia TV 83, medam mesye men nouvèl la an detay. Dorcéna maten an te vle fon ti pale ak nou pou kek minut Dorcéna bonjour. Bonjou Guerrier bonjou Pierrinel wi maten an la telefòn mwen preske friz tèlman gen moun kap relem aprè analiz Johnny Ferdinand sot fè a e moun yo te tèlman pèsikste moun ka letranje e moun fanmi m zanmi m yo ki ap di m monchè fòw pale fòw pale m di yo non se pa moman Ou nan pale nan radyo ou map di nenpòt bagay e moman trè frajil e kitem di tou lanse apèl sa paske yè nou te fon on ti diskisyon sou jèn sa yo kap mouri nan tout katye yo moun ki vle yo yo santi lavi yo menase cnddh la li prè poul li ouvri dri bali. Pou l pran, remèt tout zam ki nan men yo a, pou yo jwenn yon lòt altènativ pou yo, sa k vle sove lavi yo. E, mesaj sa a se yon mesaj ki trè enpòtan pou tout nèg k ap tande yo, nèg ki gen zam nan men yo a. E, jan m wè bagay la, yo gen dwa pa kapab remèt li, Nan jou k ap vin la yo, pase bagay sa a se yon bagay ki tèlman frajil, m panse yo tout ta dwe pran leson de sa k pase a. Moun ki vle, rele nou, n ap chita avè yo. Nou la, n ap resevwa zam nan nan men yo. Brèf, Gary, pou m pote presizyon an pou m pa rete twòp, moun k ap tande radyo Karayib maten an. E m pap pale sou sa ankò. Kisa l ye? CNDDR pa la pou l arete pèsòn. CNDDR se yon komisyon yo te kreye pou ede leta gade pwoblèm ki te genyen nan katye yo. Pou pi presi, ede l planifye. Yon politik piblik ki pou ede jèn avèk jèn fi ki nan katye defavorize yo e granmoun e timoun yo. Nou menm nan CNDD, nou te fon evalyasyon e nou te gade nan tout katye yo, nou te jwenn de twa moun kap vann zam nan peyi a e nou pale sa. Te gen minis ki te kòmanse travay avè nou sou sa. Men yo pa t janm ban nou valè, yo pa t janm ban nou enpòtans. Jounen jodi a, men bagay la rive nan dènye pwen. Se pa ni nou menm ki pral ni arete, ni di men kote pou y ale pou y al pran yo. Gen sèvis entèlijans peyi a Genyen tout moun ki responsab lan sèvis de ransèyman, lapolis e ot ministè jistis e enteryè e tout moun ki gen responsablite yo fè ankèt pou yo wè pwoblèm nan kote l sòti e yo konnen moun yo. Pa egzanp, lè yon moun vini l chanje non l ak fasilite, li jwenn yon paspò pou l al abite Panama, Pandan se tan tout moun konnen l nan afè zam, epi w bay blag. M p ap di plis gèrye, m panse popilasyon an, moun k ap tande yo, se pa mwen ki pou al arete pèsòn, gen enstitisyon nan peyi a, se pa nou, nou pa vin ranplase okenn enstitisyon, enstitisyon wi. E s on egzanp ou pran oubyen s on enfòmasyon ou bay lè w pale de on moun ki deside al abite Panama, li chanje paspò l alòske li nan afè vann zam? Se on egzanp oubyen s on enfòmasyon? Pale fò n klè. Radyo Karayib gen anpil moun k ap tande la a, gen plis ke 20 mil moun k ap suiv ou la a sou Youtube, gen anviwon 13 a 14 mil moun sou Facebook. Donk nou vle klè. Èske s on egzanp ou pran oubyen s on enfòmasyon oubyen s on endis ou ba nou parapò a fanmi yo? Johnny Ferdinand se yon ofisyèl leta kap pale el te konn de kisa lap pale mwen di lè gen moun ki sòti nan yon lòt zòn ki chanje nonl ki fè paspò ka al nan yon lòt ka ale rete panama e dosye a la nan lajistis e dosye a la nan dcpj ap mennen ankèt poukisa yo pa lanse yon manda dèyèl entèpòl dèyèl poul vin la moun moun. Ou konn sa sa vle di? Yon grenn sèlman konn ap vann 40 a 50 dola, yon grenn sèlman. E depi yon ti dosye piti li ye, mwen menm ki pa gen anyen nan menm, leta pa menm ankadre okenn moun nan CNDDR, jounen jodi a ou lage m a la boucherie konsa. Mon frère, m p ap di plis, m konnen responsab yo la, yo kapab e yo detèmine, ke yo al pran responsablite yo. Ou pa janm di l tou kòm moun ki te travay sou dosye ou ki gen de bagay nan men w. Donk listwa ka jije w o menm tit ke yon ansanm de moun. Afè w klè wi. CNDDH la li menm, pa bliye li te mennen yon, li te fè yon travay de pwoksimite oke ansanm avèk gwoup ame yo. Donk gen chèf de gang ki di men kiyès ki kolabore avè yo, men kiyès ki ba yo zam, men kiyès ki fè yo jwenn minisyon, men kote yo achte yo. Donk si jamè vouzot o nivo de sèt komisyon. Nou redije de rapò pou nou bay de eksplikasyon. Nou estime gen de swivi ki pa fèt alò ke popilasyon an kontinye ap viktim. Listwa ap jije nou o menm titre ke moun ki te la pou asime responsabilite yo pa rapò a rapò yo ke nou menm ki jis dakò ke rapò a al nan tiwa ki pa janm o mwen di la repiblik men ki sa bagay la te ye. Fò n klè sou sa tou wi. Johnny, M dakò avè w. M dakò avè w an pati paske listwa tou ap jije nou tou. Se pa nou menm ki responsab pou n al ni arete, ni al mete manda dèyè pèsòn. Gen moun ki plase pou sa. Se pa lan radyo pou n ap leve pou n ap bay lis osnon pou n ap pale de sa. Men nou ka de endis presi e gen rapò ki disponib ki dispoze parapò avèk jan politik nèg ap fè politik nan peyi Dayiti. Yo toujou panse komisyon an se yon komisyon politik e poutan e pa vre. Se moun, se paske yo tèlman gen koneksyon avèk yon seri de moun, pase mesye ame yo eksplike sa, yo di w men moun ki te avè yo, yo di men kote achte tou paske yo konn. Gen de bagay m panse sosyete sa a kote w wè l ouvè zye l la m panse yo pral la. M espere tout moun ki gen responsablite pou yo pran pou yo pran l se pa mwen menm ki nou tout 9 ki lan CNDDR ki pa gen mwayen yo pa yo pa ankadre nou yo pa ban nou mwayen yo se pa nou ki gen responsablite pou n al ni arete ni denonse non moun sou radyo. Mèsi bokou. Bon wala, mè mèsi anpil dòsè nan. E bon la jounen. E vwi, e bop, mè mè mè fè kè mèm. Nan panse ke mwen mèm on ti jan pè di. Pou ki sa mwen ti jan e e e pè di? E hum. Sou di gen onz fanmi, gen onz fanmi, gen onz fanmi. Bagay la rete la. 11 fanmi 11 fanmi moun ap repete l ki enplike nan vann zam anndan peyi a. Ou di ke w depoze l kote pou w depoze l pa janm gen okenn swivi ki fèt. Mentnan, pandan pa janm gen okenn swivi ki fèt la, pwobableman nan fanmi sa yo, yo ka kontinye ap vann zam anndan peyi a. Yo ka kontinye ap vann bal anndan peyi a. Donk moun kontinye ap mouri. Donk mwen menm mwen te vle fè Dorcena konprann, ansanm avèk tout rès moun ki nan CNDDR la, o menm tit ke 100 moun k ap mouri yo, yo nan men oubyen yo sou kò otorite ki la pou asime yon ansanm de responsabilite yo anndan peyi a, ebyen se o menm tit tou ke moun ki nan CNDD yo gen san sa sou yo tou. Paske pandan Larisi pa fè travay li a, o mwen pou listwa, yo te di lapopilasyon yo menm, men sa bagay la ye, men sa bagay la ye, epi pèp la li menm, ki jodi a li menm fas a son desten ap konnen ki sa pou l fè. Nou klè sou sa, pa gen deba sou sa non. Paske jodi a la, mwen m di sa. Nou pa ka nan benyen kache lonbrit ankò. Se swa wap batay kont gang, se swa wap pwoteje gang. Gen 2 kote ou ka ye. Si w pa la wap la. Dezole nan sans sa a li polarize. E yonn nan fason ke w ka montre kote w ye, se pa rapò a sa w ap di, pa rapò a sa w ap fè. Se pa pa rapò a sa moun panse de ou. Nou klè sou sa. E si w vle pwoteje gang. Se paske ou gen enterè w nan gang yo, se paske ou se gang tou kareman. Men si non, moutre w ke w ap batay kont yo, men nan batay la nenpòt bagay ka rive w. Bay si n pè mouri epi nou pran pòz n ap pale de gang, nou pè pou yo pa kidnape n, pou yo pa touye nou. M pap ban nou manti, pwochèn fwa n ap vin pran lapawòl nan kesyon sa a, nou pap, yo pap pran nou oserye. Ha, m dezole pou nou. Yo pap pran nou oserye, mesye. N ap, n ap pral koute, de preferans, an n di deklarasyon Premye Minis Ariel Henry ki li menm nan okazyon. fèt agrikilti ak travay lan ki se te premye me nan diskou li te pale sou nesesite pou gen plis anplwa nan peyi an men tou sou kestyon ensekirite an nan okazyon sa li te pwofite pale sou batay popilasyon ap mennen kont bandi yo Premye minis la mande popilasyon an pou kite pnh lan fè travay li epi evite bay tèt li jistis lè l kenbe yon prezime bandi. Ariel Henry denonse konpòtman kèk manm nan popilasyon an ki pran plezi nan masakre jèn fanm ak jèn gason sou pretèks yo se bandi. PM nan renouvle angajman gouvènman an pou fè lapè tounen nan peyi an. Donk mwen a chak fwa m ap pale sa e ri m ri. Gade, CNDDH la la toujou oubyen se sèl Dosen Tank egziste? Tout manm yo la? Fòn chache konnen wi. Bon eske l la? Eske l la toujou? Kote ki moun? Ay bon ba. W ap pale de Jid? Jid Jan Pyè? O ben Jid Jan Pyè te anonse l demisyone de CNDDR la paske l estime pouvwa pa t gen okenn volonte e pou rezoud pwoblèm gang yo epitou Jid te di pa rapò avèk kondisyon ke gang yo poze pou yo depoze zam yo donk li menm li pa nan bagay konsa Jude Jean Pierre te lave menl tankou Pons Pilat wi te lave menl nan bagay sa wi. Wi bon kounye a eske se pata bon moman pandan popilasyon an leve kanpe la pou swadizan moun ki nan tèt leta la ta m pa konnen retounen avèk CNDDH la oubyen omwen ba yon iltimatòm a bandi yo si n pa depoze zam men sa k ap rive nou sitwayen oblije plis al fon al fon diskou pou l ap blame popilasyon an. Ki mizangad li bay bandi yo? Omwen l ta di gang yo, nou wè jan popilasyon an kòlè kont nou. Donk si se leta ki ap aji, l ap aji avèk dènye rigè. Si n pa vle depoze zam oubyen n pa vle al nan prizon. Sa ka rive non, Preval te di li. Sa ka rive li mouri l ap ye. Mpini yo di sa. Ou gen chèf ki ka di sa la? Nonm dwe wont je fèw pa di gang yo yo prezante yo kondoleyans yo prezante yo senpati yo. Bann tande sitwayen. Ayiti chwazi demokrasi kòm modèl gouvènman. Ensekirite n ap viv la revòltan. Nou konprann pèp la bezwen reprann aktivite li. Nou konprann nou about, men pa kite move plan fè nou fè jwèt bosal, tèt frèt, tankou sa fèt nan vil Okap la. Men dan lamen, lapolis ak pèp la ap mare tout bandi e ap remèt yo bay lajistis. Gouvènman an, jan m te toujou pwomèt nou, ap travay ak patnè lokal tankou entènasyonal pou nou tabli sekirite nan peyi a. Vle pa vle, wè pa wè, sa gen pou fèt. Nou pap bese tèt devan bandi. Nou, Ayisyen, nou se yon pèp vanyan ki kanpe devan yon lame ki te pi fò pase nou e nou fè 1804 e nou fini ak lesklavaj. se nan tèt ansanm nap mete yon bout nan zafè gang ak ensekrite a. Map pwofite di tout moun ki vle pran woulib sou fristrasyon pèp la sa pap pase. Polisye nou yo ak twoup kòmandan yo bay yon bèl egzanp detèminasyon ak kouraj. Yo merite felisitasyon Ak rekonesans tout nasyon an pou travay yo, m ap mande konpatriyòt mwen yo, malgre sa yo sibi nan men bandi, pou yo rete tèt frèt. Mwen konprann kòlè yo, mwen konprann yo ta renmen fini ak zafè ensekirite a sa a toutswit. Se pou sa, m ap mande tout moun kontinye kolabore ak lapolis, kontinye akonpaye lapolis, kontinye bay lapolis enfòmasyon sou tout moun ki sispèk nan zòn lakay yo. Peyi a bezwen retwouve lapè. Peyi a bezwen retwouve plis serenite. Peyi a bezwen sekirite. pou n ka kòmanse takle lamizè, chomaj, grangou, malsite k ap toupizi kretyen vivan. Akòz ensekirite, nou pèdi anpil djòb nan faktori yo. Akòz ensekirite, anpil Ayisyen pati kite peyi a. Ak ensekirite jan li ye jounen jodi a, envestisè etranje pa p vin envesti nan peyi a pou kreye djòb nou bezwen yo. Ak ensekirite sa a, touris ak dyaspora pa p ka vin depanse lajan nan peyi a e achte pwodui lokal nou yo. fèt la epi ensekirite a li fè rantre soti a bay son diskou ki dire m kwè pou ètre pli presi 15 minit 57 segond m tande tout ou konprann nou pat fèm konfyans se PM nan pa jan Guerrier di a PM nan pa menm kwè nan sa lap di a se pa yo bal li dayè nou wè m te di sa ou wè PM nan ap pale ou pa wè son moun ki gen etòf chèf deta oubyen òm deta ou konprann bon homme deta. Ou konprann? Se yon bagay l ap li, ou konprann, san nanm, san okenn otorite. Se yon bagay, gen anpil moun ki t atann ke Pierre Nat ta pral di bandi yo, Si nou pa sispann fè kidnaping nan peyi a, men sinyal pa kay gouvènman an pou. Se swa n depoze zam, oubyen nou dakò ale Jovenel ta fè kwè Jojo. Jovenel ta di sa. Deklarasyon l te fè Latibonit la. Lage lame Dayiti nan men na yo! E se yon ti presyon nèg la ta bay. Ki bò? Fòm pa di w gen pwen de resanblans ant sa Vitelòm di yo e sa Ariel di yo. Al retande yo pou wè. Pase mwen menm m pa vin voye moute non. Pandan m ap pale de Ariel la mwen m tande diskou a nòmalman. M tande l 2 fwa m note. Ou konprann prè de 16 minit. Ou konprann? Pa gen anyen kòm nouvèl PM nan anonse nou. Pa gen anyen. Bon konte a yon sèten moman ou gen kòm lenpresyon ke PM nan li menm li de blame popilasyon an. Ou konprann? Se vre m pa pral atann ke PM nan ta pral di popilasyon an monchè kenbe la pran manchèt nou pran ok men omwen pwofite de momentum nan. Pou l ta di zouti nou nan men nou, enstriman nou nan men nou, Pa ezite ba yo. pa neglije ba yo sa yo merite. Alon bèl zouti. Barca merite! Zouti nou nan men nou, enstriman nou nan men nou, toupatou nan kat kwen peyi a n ap veye, n ap priye, n ap veye, n ap priye, lè n kenbe youn, pa neglije Barca merite! No comment. Ok e bon nou resevwa sitwayen wi zanmi sa ki soti e kafou fèy nou konnen wi jan edwa mazan nou pral bon posibilite pou di popilasyon kiyès ou ye men nou tap di sa off mic eske nou konnen pandan dènye jou sa yo moun kafou fèy tou konnen yon moman trè difisil. Paske mwen m gen de moun ke m abitye pale avèk yo, ki rele m k ap fè m tande bri katouch lan, se kòm se bò zòrèy mwen mwen menm ki nan telefòn nan wi, se kòm se bò zòrèy mwen menm moun nan mete zam nan l ap tire. Ou konprann? Donk yo di m mesye Gran Ravin yo ap fè tout sa k depann de yo pou yo wè si yo kapab pran kontwòl anlè anlè a. E mwen t ap di Pierre Renel sa, si mesye yo pran kontwòl anlè a, Se fini wi pou nou zot nan santrevil la. Paske lè w di kafou fèy ou desann soti maglwa anbwaz, ri kapwa ki bò aksè a tout lòt ri ki nan ba peu de chose la la pou rive jis channmas palè nasyonal. Donk sa vle di se nan men nèg yo. Nèg yo ka deside enstale yon prezidan la nenpòt lè. Yo ka deside di kiyès k ap antre nan palè a, kiyès ki p ap rantre nan palè a. Donk mwen aprann gen yon rezistans popilè, gen de moun nan zòn nan e akonpanye de lapolis tou. Fò nou di sa, 2 polisye de bòn volonte, 2 sitwayen de bòn volonte ki nan zòn nan, ki di pa gen bagay konsa k ap pase Kafoufèy, ki fè kwè ke jodi a Kafoufèy pa ka tounen yon pakèt lòt zòn ki asyeje. E se nan kontèks sa n ap resevwa yon zanmi, alò m di zanmi pou m ba w posibilite pou w kapab prezante tèt ou epi konfime pou nou kow rete Kafoufèy nan ki zòn e kijan sitiyasyon an li menm li ye jiska jodi n ap pale a la a. Map salye vanel la map salye. Pale nan mikro a. Map salye tout sitwayen konsekan ki konnen ki mizè nap pase map salye pè pyè renel e gèrye li di avèk jhon mesye jhonny avèk fat kankou sa kap pase kafou fèy la se pa yon bagay pou moun kòmsi griyen dan avèl. Nou tout nou se Ayisyen, nou nan peyi nou. Gon respè, si gon gouvènman k la li dwe kouvri tout peyi a nèt kòmsi pou nou viv lib pase nou pa nan anyen menm jan a bandi yo k ap fon ta de bagay kòmsi Kafoufèy s on kote k lib, s on kote tout moun. ap vakye nou pa konn ap enmègde moun ap bay zam bagay sa yo epa yo k primòdyal tou gen pi bèl bagay yo te ka regle mwen menm sak fèm plis vin la epaske m gen kay nan kominote a epi m ret nan kominote a depi depi timoun m gen m fèt 6 janvye 79 nan ki zòn nou ye nan ki zòn nou ye enpasedi enpasedi ok tout moun ki konn ki konn enpasedi kafou fèy e m son nèg ki trè popilè tou mwen map mande. Leta sa, leta tèt anba sa, leta vwayou sa, èske li pa gen sans de reskonsablite pou l konnen nou se pitit li? Kòm m wè Ariel cheve l blanch, m pa kwè misye sanble yon pè de fami, yon moun k ap dirije, ki ka jere yon fwaye. Ayiti pa ta dwe nan men yon nèg konsa, yon vwayou konsa. Figi w sou son premye minis. ou la wap konnen lè gon problèm kòmsi pou mete menm lè e mwen manti yon moun tap bay fò voye al gade kisa bagay la ye ou pa gen sans de reskonsablite figi ou nou anlè a e bal kap tire gen la polis polisye yo yo menm yo bezwen mwayen. Lò di bal ap tire ki kote eske bandi yo rive nan zòn nan jiskaske yap tire sou nou oubyen yo itilize de strateji pou aksede a de lòt wout ki. ki debouche sou zòn kote nou ye a. Bon, rèv nèg yo e pou yo antre Savann Pistach pou yo ka kouvri zòn nan. Sa vle di, sa vle di ki sa? Sa vle di anvayi Savann Pistach, pran daso komisarya a epi mete baz yo la. E la yo ta renmen fè l konsa. Men, Kafou fè gen moun k ap viv ladan l. M sonje se la Ti Je te ye. Wi, Savann Pistach se kote Ti Je te ye a. Sou anlè kote Ti Je te ye a. Yo di m nèg yo pran zòn sa a. Sa vle di depi Ti Je te kite espas la, Leta pa t okipe l. Pat gen prezans lapolis nan nan kay Tije a m kwè yo di yo te fè yon baz lapolis ladan l. Bon men men sak fè m vin pale la menm. M ta renmen p konn poukisa ki fè yo retire bakòp ki konn nan kay Tije a menm. Epi lè fini tou m ta renmen konnen ki sak fè moun sa yo pa ka jwenn sekirite voye blende pou yo, yo desann blende a bò bò mache a men m ta renmen blende a rive bò kote yo te fè baz la pou yo kanpe pou yo pwoteje lòt moun yo pase nou bezwen nou bezwen pwoteje tout moun nou pa bezwen pwoteje on grenn moun non kafoufèy se tout kafoufèy la k pou pwoteje menm moun anlè yo yap pran presyon Christa avm vin pale maten an tou tande sam pral di w wi baz. Mwen menm pa konn nan zanmi tara bandi m pa konn sa w ap regle si se chèf ou ye si w se wa nan galile sa m pa konnen yo pa wè m vin regle mwen menm mwen m gen kay mwen nan zòn nan m leve timoun nou tout nou gen fwaye nou nou gen fanmiy nou bròdè rete nan zòn kote w ye yo avèk nèg ou yo a gwo zam nan men yo yo popilasyon bò lakay mwen yo pè nou. Wè ti lavi ap tire bal mpa bezwen konn si w tap tire bal sou pèp bò lakay mwen si w pa tap tire kenbe moun yo nan leta ayisyen monte al fè travay ou gen pou fè Alò m pa konprann non la wap pale avèk Kris la se sa Map pale ak tout nèg poum pale paske m konn tout moun non se ou site yon non paske sa vin enterese nou alòske m konnen ofansiv kap fèt sou e zòn savann pistach la se se mesye tilapli yo kap fèl e mesye tilapli yo men Kris la gon pakèt moun nan baz kote nan zòn Kote mwen ap mwen ou wap ou fèt sot ap di la a gwo zam nan men yo nèg yo ap pase bò kote yo pou yap teworize moun bò lakay mwen ap tire on pakèt moun yo fè kouri dimanch lan moun yo kouri mwen menm pa vin pale m fè kè moun kontan non mwen menm nou fon pakèt moun kouri kisa nap itil anyen mesye rete nan zòn bò lakay nou kite moun kafou fèy viv La police ap fè rès la nou pa bezwen moun a zam vin ede nou nèg an sivil mwen menm an ti moun ki gen zam ou gen gwo zam nan menw depim wè w m pa pè w non paske w pa anyen sof ke tout moun pa panse menm jan mesye rete nan limit nou epi lè fini tou nap mande direktè la police la mete fè plis efò dede o. Si w gon bagay pou bay polisye yo leve pye w al bay li anlè a pa voye moun ba yo l pase nèg yo ap soufri mete 2 pye w atè pou n fon bagay pou n sove kafoufèy ou wè kafoufèy li pap peri ou wè aprè batay ti je a kote nou tout kominote nan kafoufèy nou te kanpe nou te di non alte la. Ariel Henry si w pa veye zo w pèp kafoufèy la ap vide sou ou wi e lè n vide sou ou nou pap kwè w non menn wè w gon pakèt ti vòlò w konn met nan lari ap fè bay pèp la gaz kase tèt yo voye dlo sou yo nou menm kafoufèy ou wè nou pa janm fè ankenn efò kòmsi nou di n ap desann paske mwen menm gen de bagay nou pa konn ladan yo Jere vòlò yo group gang chak bèl pou yo a tout minis visyo yo jere yo evite tou evite manye kafou fèy pase depi ou manye kafou fèy nap vide sou ou menm lè wap fè pil moun yo kouri nan prank mòn nan la a tout vòlè parèy ou yo a gro zam nan men yo kap fè moun teworize popilasyon an e pa pè nou pè ou non papa sa vle di mwen menm nou rete m nan opozisyon nou konnen m byen. Komsi pou m fè menm jan a vòlè parèy nou yo. Non gade fon ti kalm nou tou wi e paske la e ou melanje bagay yo. M pa melanje bagay la m pale m pale pou tout nèg yo jwenn ti kal pase men men m pa youn nan tchoul nèg yo konnen yo ka itilize pase nou fè twòp bagay nou nou fè m abi nou voye Moun vin leze dwa m. M pa janm jwenn jistis. Nou vin bò lakay mwen nou leze dwa moun. E nou konnen moun bò lakay mwen kiyès yo ye, yo pa moun k ap fè nenpòt bagay. E m ap pale avèk direktè lapolis la tou. Poukisa w pa janm bay kouran? Ou bezwen yo fè masak sou tout moun? Edh wap pale? Edh vòlè, vòlè k nan tèt edh avè l m ap pale. Èske w ekstwovè pou w pa janm bay popilasyon an kouran? Bò lakay nou lè fini wap vin di bò lakay nou gen gwoup gang ey e ou gen vòlè nan do w e jan edwa mazan kap pale avè w tande se w k gon pakèt tchoul gon pakèt polisye k dèyè w gen dwa gen nèg ladan yo konèt menm panse nan zòn ou yo kap jere gang pa rozo ransa moun e pase di respekte tèt ou.